Men zam nan men, men zam nan men. Men zam nan. Men zam nan men. Selon sa nou ta aprann de la pawòl ak aksyon Minis Defans Kanadyen an anonse jodi a la Yo voye yon ventèn de dwòn pou Ayiti pou vin ede detwi sib gang yo, daprè enfòmasyon yo fè konnen dwòn sa yo gen kapasite pou pote presizyon epi detwi tout sib ki ta sou wout yo e menm rive bay tout enfòmasyon y ap chèche a an tan reyèl. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun, m ap kontan ansanm avè n nan modil enfòmasyon sa prezante n plizyè pwen epi men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Jan n konnen l lan depi jouk pase yo, Se yon briganday, operasyon, gwo koze antre lapolis ak Vitelòm. Vitelòm ap soti voice fè konnen li pap pran presyon e menase pou mete Frantz Elbe nan pwoblèm. Men sepandan lapolis kanpe dan di nèg yo di yo pap fè bak, yap avanse malgre Vitelòm kapab bay presyon. Menm jan l te mande anpil moun soti nan zòn nan, ba yo peyi a blanch, anpil moun di se pise ti madanm Ti Mari pap moute, Ti Mari pap desann, Vitelòm pa gen anyen nan men l, Lapolis pa dwe fè bak, fòk li pote boure, jwenn yon fason mete kouche chèf gang sa a k ap teyorize zòn Laboul la ak lòt kote li deja mache pran yo. Men pou lenstan tou, genyen plizyè chanjman ki fèt nan tèt Lapolis la, genyen komisè divizyonè Majorie St-Jean ki enstale, vin ranplase IG Alain Auguste Ou kwè li la, li se direktè santral polis administrativ. Men kite m di n tou, aprè masak ki fin pase nan Lyankou a, jiska prezan nan Gonayiv anyen poko ka di ki sa k ap fèt menm si yo enstale yon nouvo direktè, men pèsòn moun pa konnen ki repons lapolis pral bay nan dosye ki gen a wè polisye bandi te mete dòmi nan zye yo sa gen pratikman 2, 3 semèn. Sof atik 83, nou soulin nan tout detay yo se pou kounya la. Banm pale la avèk la polis. Banm pale ak swadizan otorite yo t sou pouvwa. Ou wè pati sa? Pandan map di w ke misye ap bay, ap entimide moun nan. Men pou misye ta vrèman trake, fòk jan la polis kòmanse a li kontinye l konsa. A ma konesans, Vitelòm poko janm di yon bagay pou l pa kanpe dèyè l. Misye se rare chèf gang. Depi l di yon bagay l ap fè l. Misye gen twòp pouvwa. Dayè m di w misye gen koneksyon nan jistis, palè nasyonal. Ou konprann? Misye tout kote lap kontwole, li gen tout bagay, misye kounya gang li an elaji. Nèg yo pran Fò Jak pou yo. Yo prèske an kontwòl tout Petyonvil la nèt. Se pa ti bagay piti. Pa gen anyen misye di lap fè li pa fè l. Lè te gen deblozay Tòsèl. Kout bal ap tire, moun tonbe, etc. Panik total. Avan misye fè sa li te anonse ke l pral fè l. E otorite yo antre giyimè te ba l chans pou l fè l. Fwa sa m ap gade si yo ap bay misye chans pou l fè l. Si n ta wè apre voice sa ki pase an ta gen dezòd ki fèt Tòsèl Kote vitelom deside vin pete bal tiye moun epi ou wè polisye kap kouri nou pa bezwen al chèche pa ale kay bilolo kongo kay nèg yo mèt moris pa sa ale kay pa ale kay kòman zanmi an rele nova tousen ou pa bezwen ale kay moun sa yo pou al limen balèn ou mèt tou di ke otorite yo nan gang nan sa di se zanmi yo kap frape ou konprann yo kite yo kite zanmi an frape. Paske pa gen anyen misye anonse l pa fè l. Fwa sa m ap gade leta, m ap gade polis la. E mwen di l, mwen ensiste sou li. Jan n ap gade sou ekran an operasyon t kòmanse pou n trake misye an. Nou pa bezwen fè malere abi, etsetera, kraze kay ti malere. Dayè m te di nou. Gen kote n ka frape, paske misye m di w pa egzanp nan zòn lè w rive kafou pou w antre Basen Jeneral lan, w ap wè gon konntenè, se konntenè misye l ye menm ke l te fè espas pou sòlda l e l mete biznis ladan l. Lè w rive pi wo, w ap wè biznis Lasimi nan wout la, madanm ni ap vann ladan l. Se la yo bwè byè. Se sa yo pou chèche konnen. Bon fòk gen bon enfòmasyon. Sa vle di ke se kontinye operasyon an, pa bay misye tan pou l respire. Epi lapolis sispann gaspiye bal. M wè nou twò pè. Nou pa tande yon bal tye vin yon m tonbe gaspiye bal pou gremesi mesye. Nou pa ka fè sa. Kote sib nap tire a? Fòn pa fè sa. Donk tout sa yo son fòm de divèsyon, de matrakaj, on kominikasyon strateji kominikasyonèl pou kapab anpeche ke travay la kontinye epi rand ke polis la pi fèb sitou sak move je yo te deja pa vle travay pou kapab entimide yo. Men atansyon. Misye poko janm anonse on bagay sou Tòsèl ke l pa fè l. Map di oken nèg pa ka entimide m oken nèg pa ka enpresyone m rezon m konnen chak nèg ki sou tè sa la yap viv yon tan yo prale pa gon nèg kap fè gwo wòch mouri jodi mouri demen se menm mouri a e map di klèman m paka tonbe devan ti nèg. Map mouri paske m vin pou m mouri men ti nèg pa ka jete m sa se klè e m jire devan sa tout sa kap fèt yo la dè fò nou ta ase kòman m ta ka di pa gen bon sans lapolis fè operasyon m pa di lapolis pa fè operasyon m pa ka anpeche lapolis fè travay li. Men pòkont, lapolis ta vini la, l ta konstate tout dega ke l fè. An nèg ap voye monte, fè makak, pran blennde, kouri monte, kouri desann, fè rara. Lè w pa egzanp ou itilize, bon ou mèt te vini avèk 20 blennde la, e lòt ki deyò yo? Ou vin la, ou kraze yon ti kay malere, kraze yon chanm kav. wap fè grimas sa sa ou itil lè ou fè sa pa ok banm eksplike yon bagay m vle nou konprann mwen popilasyon an ou parèt la yon materyèl ou kraze yon kay e chèf met deyò yo kay sa yo kiyès kap dòmi ladan yo map toujou ka sezi yo. Èske ou tande? Alò papa misye di l pa gang papa misye wi mwen menm sonje lè m tap leve. Paran mwen gon fason l te leve nou dan leta. Kòm m s on nèg ki te plis devan grann mwen, men yo t aprann nou pou n respekte granmoun, respekte zafè moun. Ou ka pilon granmoun la epi yo egzije w ou mande granmoun nan, granmoun nan pile w epi yo egzije w pou w mande granmoun nan padon epi li pile w wi, byenke s on atitid soumisyon ki pa fin bon. Men se jis pou yo montre w ke. Ou te gen yon minimum de respè pou granmoun. Kounya pou papa vitelom kanpe li pa wont li pa pè non. Papa vitelom ap defann pita wi. Hein papa vitelom di ke li menm pitit li a son nèg kel te mete lekol misye entèlijan li pa konprann ke e papa li li di li pa konprann pou yo ap di ke tande wi li pa konprann ke Haa apa m pran w la a Apa m pran w la a Lapopo frape Lapopo Lapopo frape Lapopo kontinye frape Lapopo Apa m pran mouche la a Misye di ke lè w kraze kay sa yo sa di sòlda m yo deyò Eben e chèf m ye M ap sezi lòt kay Li pa di l pral konstwi kay pa l non L ap sezi lòt kay Papa Vitelòm m ap pale avè w Lè mouche sezi kay sa yo e kay ou te fè pou li Kòm ou di pita ou konn li ou te mete lekòl lè mouche al sezi kay sa yo e ou t te konstwi l ba li e kay malere nan dyaspora a wi t pase mizè t paka dòmi k ap fè 3 djòb pou peye bil ou konprann sa m di w e sa wi se kay sa yo mouche pran wi sa di se prèv misye pran kou dezyèmman li jistifye ankò l son vòlò sa di pa defann on vòlò. Ooh apa m pran mouche la Heh m pran mouche la wi ann kontinye tande. Nap toujou ka bon mouche ladan an e fè pè sa yo wont nap fè sèvi kòlè mesye si e bakòp yo n bezwen mande m yo jan w te fè a kamarad e si w pèsiste plis kòm ou di konsa ke wap kenbe m san souf map lage vòz yo nan lari depi w pèsiste plis. E pou anmerde kò map lage vòz yo nan lari. Gè psikolojik. Depi kilè chèf gang te konn gen retni konsa? Menm si w gen dwa an afa k chaje polisye t nan gang ou s on verite. Chaje polisye t pa bon moun ki nan gang avè w. Men sa s on gè psikolojik. S on travay psikolojik w ap fè la a. Kounye a w ap di depi yo anmerde w plis ou dakò yo atake w vre. An wap konfime bagay yo e lè w vin bay presyon o sesi e twa bèf manti men imaj yo la yo frape w fò menm si lapolis pafwa sou blòf paske la pa gen kanpe gen kanpe non pa gen kanpe nan vwa mòy pa gen kanpe se kontinye atake vagabon atake yo fò remake nan vwa misye misye misye panike. Misye panike kounya lè ou di ke si yo kontinye atake w wap met voice yo deyò ki voice? Voice Ariel pa la avè w Frantz Elbe bon ki mele peyi a menm si Frantz Elbe te vin di w monchè nap pataje ansanm yon bagay sa pa gade m Se kontinye mennen operasyon. Voye vòys yo ban mwen. Chèche yon nèg ki gen kontak mwen. Voye vòys yo ban mwen. M a pase ou peyi a. Si w pè. Ou pa ka pè e chèf ou ye. Donk se presyon w ap bay. Ou pa gen okenn vòys. Presyon w ap bay. Lapopo kontinye frape. He kontinye frape. E rezon k fè m pa gentan lage l deja e kamarad la k te sou liy nan m pa vle twonpe l men aprè sa m t ap fè w rete voye monte fè makak silvouplè moun sou wout frè moun taba yo mande nou fèmen pòt aktivite nou machin yo silvouplè. pa sikile nan teritwa pam nan nan moman ke map bata a nèg yo nèg yo mande n batay nap batay nèg yo vle batay nap batay map mouri map gon ranplasman ranplasman m nan ap mouri lap gon lòt ranplasman nwa su blan nou prale jiskobou e nèg kap vini an tou li mouri lap gon ranplasman gen de chwa. Ou pran konsyans, mwen pran konsyans, n ap gen yon stabilite. Ou pa chwazi pran konsyans, mwen menm m pa pral pran konsyans pou ou pou m fè tèt bese devan w, ni pou m akokiye m devan w. Afè w ap pale de 10 milyon de goud la, ay fè wont sèvi kòlè. Bon, lè w bezwen m, nou pale. Lè pou n rankontre, nou rankontre. Epi kounye a w ap pale de 10 milyon de goud. Tout se gè psikolojik. Nou tande sa yo deja, sa pa nouvèl. Sa da m wè w di w etidye kominikasyon, yo rele sa an kominikasyon les chiens écrasés. Les chiens écrasés. Sa pa nouvèl. Paske pou yon nouvèl nouvèl, fòk li nouvèl. Pa vre Papi Jak? Pastè Claude Emmanuel Camille sa m sonje nou t aprann mwen wi. Pou yon nouvèl nouvèl, fòk li nouvèl. Yo rele sa an kominikasyon les chiens écrasés. S on gè psikolojik. On fason pou pou polisye kap batay yo di a poibe misye non li nan kontak avèk DG li nan kontak avèk lòt chèf yo epi ann kanpe la manti mesye kontinye frape misye pi rèd li prèske pèdi batay pa gen ankenn kote sou latè pou chèf gang alèz konsa sa vle di kòman pou chèf gang alèz konsa nan on peyi ki bagay sa a. Hein! Ou remake misye panike, langaj misye chanje, misye pa darogans ditou. Pa darogans. Se paske misye pran kou. Yo pa t janm atake misye nan nivo sa a. Lapolis pa gen kenn kote sou latè pou fòs legal ap kouri devan malandren. Ou wè kote yo ye la pa egzanp, nan espas sa a, lapolis ka tou mete yon baz la, menm si e pa militè n ye. Sinon, se Ariel ki pou mande bay sa. Men tou mete yon baz, tou aranje n mesye, an atandan n mande mwayen epi nou tou mete yon sou komisarya, paske la bezwen sou komisarya. An atandan, donk mete de twa blende la ki kòmanse fè pòs. Epi jere espas la mete limyè nan espas lan nan kafou Dignewon e bò simetyè la, zòn Estrela dirèkteman nan rantre Basen Jeneral mete pwojektè ladan l epi veye malandren veye nèg chofè taksi moto siklèt yo tou tcheke sou yo. Paske anpil ladan yo se toutè bandi san tèn yo ye tcheke sou yo fòn bay peyi an yon kout men son ti kout men nap bay peyi a epa blag nap fè son ti kout men nap bay sa di misye son gè psikolojik lap fè la la popo kontinye frape misye Ann vanse. M te ka di w swadizan sak polisye yo yo pa gen bon sans si yo te gen bon sans mezanmi yo tap aksepte pran risk la pou nou lè w ap antre minisyon map konnen n avan yo e yo menm e ti grenn nap teke ba yo pou yal fè mak. Vwala! Aba m pran w la a! Yo rele sa gè psikolojik. E sak fèm pase voice la wi se poum ka dekòtikel pou pèp la paske yon chèf gang paka kòmsi ap oryante nou paske medya sosyal yo frajil yo sèlman di w wi vitelòm frape lapolis o vitelòm lage bagay deyò epi sansasyon alòske anndan voice la misye panike son vitelòm ki panike ki trake son vitelòm ki santi ke li prèske paka respire ankò. Se kanpe batay li ye. Lapopo te gen kanpe, pa gen kanpe non lapopo he kontinye frape pa gen bagay pou chèf gang ap bann presyon la bagay pasi pala kontinye frape vagabon se presyon lap bay yo rele sa gè psikolojik se divèsyon kap fèt son strateji kominikasyon pou afebli fòs lòd yo. Pa gen bagay konsa. Dayè nèg sa yo mwen sèlman yo tande nan aprè nan bagay ou konprann yo tande m yo tande m nan moman sa yo tande m nan maten yo ka tande bagay men nan lè sa se mwen yo tande yo pa tande vagabon kap radote sa di vitelòm nèg yo pa gen tan pou tande misye se bal yap mete pou li se pa kouri al kache men map mande lapolis aranjel pou pran kontwòl mòn chacha chèch yon enfòmatè lap baw tout detay sou mòn chacha dè demen map vini avèk katografi zòn nan pou nou. E la m ka pale, e la m ka m pa gen moun bagay. Kòman m ap chèche yon chèf ki serye? Paske m tèlman pa fè chèf isi konfyans, gen bagay m te ka di yo an prive men m gen dwa fin bare enfòmasyon an Vitelòm konn avan, ou konprann sa m di w? E sa fè gen bagay m oblije la m di peyi a, si yo vle yo ap pran l, si yo vle yo ap pran l. Men la s on gè psikolojik e m pa dakò ankenn entèvansyon. ki prale alankont de lapolis pandan map pale la nan emisyon aprè midi a depi yon nèg vin la vin montrem oh vitelòm sesil sela m tou blo m tou di w monchè mèsi paske nou kraze enstitisyon yo nèt poun montre gang yo pwisan anyen yo pa ye nan vwa mazora anyen l pa ye. Anyen l bay, sou blòf li ye. Ann kontinye tande l. Epi y ap pwopoze. Antouka, m ap di anpil bagay. Mande tout moun ki nan andwa m yo fèmen aktivite yo. Tout veyikil ki ta vle sikile nan andwa m nan, aranje yo. Moun ki nan Bèlvil ki konnen li pa fè pati de lekip, fon ekate espas yo, silvouplè. Vivi Michel moun ki konnen l pa fè pati de lekip fon ekate espas lan silvouplè pou n evite twòp masak pou n evite twòp bèy de san paske ala gè kòm ala gè. Tout se pawòl. Si w tap pou bagay vivi tchèl bagay e ou pa ta pral kache mòn chacha. Pandan map pale w la misye nan kache misye nan kache epi lap bay presyon o moun vivi mitchell moun sesi sela moun route de frère etc aloske li kache bon chacha pandan map pale la wi bon chacha li ye wi bon chacha l kache epi la lap bay presyon epi ti solda bagay a vin dwol gen solda l mete pye w atè epi vin goumen. Ou menm ti kabi layited nou tout nan batay tizo vin frape vin frape e patris nou tout ap frape ebyen kanpe goumen liye tonton e gen kèk ti mesye swat m gen anba m gen kèk nèg nan udmo nèg sa yo m kwè nan yo em konte sou yo mesye men gen kèk ti mesye pa anpil non men gen de twa grenn ke m konnen m genyen nan swat nan udmo cbq bon nèg sa yo yo ka frape depi gen mwayen nan men m gen de nèg tou nan simo. Konnen sa tout sa vitelòm di yo misye akseptel nan konf yolo ak vitelòm vre son peyi nap bay yon ti kout men ok pa gen bagay konsa ann kontinye nan ann kontinye hein. M deja pwason m paka pè dlo. Eben ou nan dlo deja wi. M deja nan gè m paka fè bak epem nan menm map avanse e m prale jiskobou kote nou vle la la map rive avè nou jan n vle la. Konsa map pranl. Nou pran konsyans, map pran konsyans. Nou pa pran konsyans. Ou gade kon yon chèf gang sou moun mesye. Kiyès kap pran konsyans la mèt la? Kòm si pou misye lap pase. E sa fè papal dous antre. M pral fè n tande papa misye wi. Sa di papa misye son nèg pou ta mete yon kote yon machin pa frapel tou wi. Serye map pale avèw. Lap tande m la. Yo tout branche. E fanatik TT yo ye. Yo pa va tande TT. Son verite. Tande byen wi. Kiyès kap pran konsyans lan la? Ahh kounya pon chèf gang vitelòm wi kap di yo pou lapolis pran konsyans lè lapolis pran konsyans li menm lap pran konsyans se humm ah bagay yo tèrib. A la guerre comme à la guerre inosan kap kontinye peye pou koupab paske nèg kap voye yo la yo pap vini yon nèg chèf met yo atè. Bro pa chwazi met pye w atè ou chita wap monte desann sou yon blende wap fè ti foto fè makak grimas dayè ou wè si menm Teriel kap pale la si nèg ki te nan lari yo vle di l yap di l sa yo jwenn pou yo monte fè makak. Gade nèg yo renmen tete sa mesye gade yon tete mesye wè tete sa jan wè zi di l la wè tete a. Li nan tout dyòl. M swete premye minis lan pran nòt pou l ede Theriel Thelus mete l sekretè deta a la sekirite piblik mete l minis jistis on nèg konsa ki bezwen ede on peyi l pa ka ap pase mizè on nèg konsa k bezwen bay èd li l pa ka ap soufri deyò. Ekri anbasad la voyel vini rapid la poun gentan bay misye plas li poul ka fon gwo djob paske l enpòtan pou misye bay peyi a soutyen mèsi frèm yo m kontan tout sak tap tandem yo pran bon sans nou poun tandem freo evite m pa pase pèsòn moun lòt non. Kanèz El Shaddai Ae frè yo sa yo E yo kap sipòte w lòt bò a Pa pase nou youn lòt non Men m swete ke nou tande l ekout Pa gen pwoblèm Evite lari a nan moman Ok Yo pa vle pran konsyans Mwen m pa chwazi pran konsyans Li pa chwazi pran konsyans Sa vin mete nou nan destabilizasyon Nan ensekirite total. M gade Gauthier kap pale ki di ke lap kenbe m san souf Klivens ap pale lap voye monte sa yo pa fè m pè ni l pa ka entimide m map pran nòt ankò Theriel Thelus pandan Theriel Thelus ap pale lap di ke Gen anpil nèg pèdi ah m pap bay m pap m pap rete sou sa w rezon lè nèg yo gen ti bagay nan men yo fè yo voye monte men m panse w t ap di lapolis te antre nan fyèf mwen m te sezi 2 bakòp m te sezi 3 bakòp li ekipere youn li ekipere 2 men se byen ok ok Sa ankò e m wè gon nèg ki te di m sa oo TT enfòme nèg ou yo ou pat konn sa ou wè sa se sa yo rele divèsyon se ankò yon strateji kominikasyon pou kapab kontinye se vre lapolis la fè erè pa l wi men pou montre ke lapolis la pa anyen l al regle dayè premye voice yo te sòti l di oo e lapolis bilan li se 4 bèf se 3 se 2 cheval efektivman gen bèt ki tonbe nan operasyon an. Pase kout bal ap tire gen bèt nan zòn nan bèt tonbe. Menm jan pil nèg ou t kite blese nan kamyonèt la k tap desann sony te fè yo pat desann nan kiyès yo ye kiyès yo ye se frèm yo ye se sèm se papa mwen blofè he koute misye di ke poukisa m pa di tou e gen 3 bakòp ki nan menl m pa gen pwoblèm misye ka gen 3 bakòp li ka gen nenpòt 5 bakòp nan menl men li pa nan operasyon avan yè a. Dayè m te ba n enfòmasyon pa lontan te gen yon tantativ doperasyon epi kout bal pete pat gen anpil nèg gen de yon nèg ki te vini se yon zo reken de twa polisye lè bal melanje nèg yo kouri sove po yo epi nèg yo ale a machin nan sa ka rive ke yo te pran machin avanyè lè yo te fè zak sou kay Franswa nan Metivye avanyè a men nan operasyon n ap gade sou ekran an pa gen ankenn bakòp ke Vitelòm pran se manti okontrè misye se kouri l kouri. E si yo bezwen, pandan map pale la, si la polis bezwen vitelòm, degaje l, ansèkle mòn chacha. Chache bon enfòmatè. Kote m ye la, m paka desann al al montre n zòn yo. Chache moun ki konn zòn yo. Bon m di w, men kot misye rete, mòn chacha, e sa t fè w wè tout zòn sa bloke. Travèse 3 rigòl, dayè l te gen peristil la zòn 3 rigòl. Se zòn travèse 3 rigòl, mòn chacha, se zòn djewon, wè lòt bwa dinewon. E nan do Estrela se sou zòn Basen Jeneral e nan Dumey se la t baz li. Men misye plis rete mòn Chacha dènye tan sa yo. E sa t fè avanyè pye l mare, se la l kouri. Se la l kouri avanyè mòn Chacha. Donk si lapolis aranje l li pran kontwòl sa, mete misye nan mitan y ap jwenn misye.